Bon, euh, nap profite salye tout moun ki ap tande nou un peu partout, men ekoute fò n kontinye fè maximum de partage la paske se vre nou renmen chanèl la men m panse ke se ankò evidan pou n kapab e pèmèt ke yon maximum moun rejoen nou e fe parti de Famille Silla, c'est parti pour les infos. Jeudi matin, c'est-à-dire euh, le jeudi 27 janvier 2022, euh, Negaxam kidnappé un père très connu dans la commune de la Croix des Bouquets. C'est au niveau de zone Duval, route nationale numéro 8. Lepè Etyèn Bèlno k ap dirije pawas Sen Lwi Wadfrans ki nan Latranblè 7, se li menm nèg yo kidnape a kote ke nèg ak zam leve pè a. Ebyen, pè sa a daprè anpil moun ki nan zòn nan se yon bon samariten, li toujou prè pou kapab ede moun donk li pote sipò bay anpil moun nan kominote a. Nan menm yè a, Nan zòn 5 è aprè midi, nèg ak zam detounen anpil machin sou wout Boje a. Wout sa a li relye Malpas, Fonparizyen, Gantye pou rive Kwadèboukè. Ebyen, pami materyèl ki sezi, ebyen nou kapab idantifye yon bwat blan, yon trelè e nèg yo kontinye sou menm wout la. rive Duval, Micho kote ke yo detounen plizyè lòt machin. E koute pral gen afwontman ant lapolis avèk mesye sa yo paske nan pakou lapolis tap fè nan blòk sila a, li vin sote sou nèg sa yo, les bandits armés, epi vin gen yon afwontman terib o nivo de zòn Micho a. Sanon te eksplike w yè aprè midi kote li te anviwon 6 è 25 nan aswè ebyen anpil kout bal t ap tire jiska 10 è di swa. Kisa yo pral fè avèk pè a? Petèt ke nou pa t konnen si se te pè a mesye ebyen fè yon jan kanmenm paske se yon moun ki ap sèvi Kominote a. Fò m di nou ke kesyon ensekirite a nan peyi Dayiti se yon bagay ki bay anpil tèt chaje. Dèfwa ou tande lapolis abat de twa grenn bandi. Men sa pa anpeche ke lòt bandi yo menm yo boujonnen rapid. Paske m ta kapab di se kòm si m pa konnen moun ki ap viv de fenomèn sila. Pa egzanp ou antre nan yon nich fomi. Epi gen de twa grenn ki moute sou pye ou. Ou touye yo, epi lè w gat nan nich lan, ou wè anpil lòt fomi toujou. Ou parèt lakay ou, gen yon seri de ti ravèt ki konn genyen, epi ou rale bègòn ou, ou flip flip ou flite yo. Lè w gade ou wè yo mouri apre de twa jou ankò, kay la chaje ravèt. Donk, sa ki pou fèt nan kay sa a, se mete tout bagay yo deyò, ba yo solèy, e menm moun ki gen pinèz tou konn sa. Ou bay ou solèy epi ou flite kay la, ou bay kay la yon bon dòz, epi chak grenn bagay w ap antre ou flite l. Se konsa pou kapab ratibwaze kesyon sila. Lapolis fè ti efò se vre men bagay yo manke. Fò n di ke genyen Yves Rousseau ki se yon responsable d'organisation ki pale sou fenomèn ensekirite ak ap vale tèren nan peyi Dayiti e li pwofite mande ak lapolis pou kapab asime responsabilite l. Ann tande l. Zam ap tire toupatou. Anpil katye fèmen, moun pa kab mache, moun pè kidnaping, vyòl. Wout bare nan tout peyi a. Moun ap mouri pa pil. Kouwè pil patat. Otorite peyi sa peyi dayiti ensousyan son bann vagè yo pap okipe responsabilite yo se asire lavi sekirite tout moun se fè tout sa yo dwe konnen pou moun kab jwenn moso lavi ayiti Pa gen lavi. Otorite yo ap danse laloz. Y ap danse, y ap debloke lajan, pòch yo ap ranpli. Se nan kontèks sa, fòr de tout pase pati a, nou deside pou n chanje kap nou, pou n gen yon lòt, lòt surso, yon lòt depasman de nou menm, pou n oryante pati a vers la culture du bien, vers l'honnèteté, vers le grand homme, la grande femme. Nou vle moun serye vin nan òganizasyon sa pou al nan eleksyon. Pa pou al nan pou pran pouvwa, men pou fè tou sa w dwe fè, jere peyi a. N ap viv jodi a yon kesyon de moun N ap viv yon kesyon de moun N ap viv yon kesyon de moun Nou pa wè moun N ap chèche moun nou pa wè moun E se pou sa Nou menm jounalis Nou la nan ansent sa Nan ansent te nou premye fwa Ki pile l la Sal konferans PSR Li la Poukisa l la Li la, l ofri li pou tout moun, tout elit, tout kad fòme ki ta vle vin pran fòmasyon bò isit la, e tout entelektyèl, tout ki vle ede n pou asire kou, pou fè kou, pou ede fòmasyon edikasyon peyi a. Li la tou pou fè anpil oryantasyon, paske nou menm nou gon pwoblèm de moun, paske politik se moun ki fè l. Se pa zagibay, janm wè yap fè jodi a, yap nonmen prezidan ak premye minis, yo ba tèt yo pouvwa, e ki moun ki ba tèt yo pouvwa? Menm zagibay yo, menm moun ki touye peyi yo, moun ki plen pòch yo, kap vide pòch tout moun yo, se yo menm ki pase nan pas deja, senatè depite, se yo ki vle kontinye. Kòm tout moun di depi al nan eleksyon yo pap kab menm kab fè kanpay, Paske yo pap okipe yo, kounya yap kreye yon fason pou yo pran pouvwa pandan 2 zan. M ta renmen ke nou konprann yap kreye yon fason paske kibò yal ale yap bay chat bari dèyè yo. Menm menm otorite ap pase nan machin ofisyèl, yo di gade bann vòlè yo, yap kouri dèyè yo. Donk, piske yo pa kab pran pouvwa pa lèzin, yap vòlè l pou 2 zan. Men jan nou te di w, lapolis ap fè fas ak anpil difikilte. Jounen jodi a la, mesye yo mande Fòk polisye yo touche. Fò yo mete sou lajan yo. N ap pale de sendika lapolis lan. E fòk yo ba yo kat de debi. Fòk yo mete plis kòb sou kat debi an. Fòk nèg yo, lè yo al fè yon operasyon, gen yon nèg ki blese, yon nèg ki gen yon pwoblèm, ebyen fòk gon strikti nan lapolis lan ki kapab ede yo. Paske si nou chita sou operasyon ki t al fèt nan Vilaj de Dye an, Mezanmi jiska prezan gen nèg ki pèdi bon sans yo. Jiska prezan gen nèg ki bezwen èd nan men otorite yo, yo pa ka jwenn plis pase 60 mil goud salè, 30 mil goud sou kat debi yo, mete an plas yon sistèm ransèyneman, pwogram akonpanyman pou polisye yo epi tou fanmi yo, vwala revandikasyon ki fèt pa bò kote manm sendika Lapolis Nasyonal Dayiti. Daprè manm SPNH 17 yo, polisye ki viktim nan kad operasyon ki echwe 12 mas 2021 nan Vilaj de Dye ap soufri jiska prezan e genyen ki pèdi bon sans yo. Moun sa yo mande ak fanmi ki nesesite yon akonpanyman espesyal pa bò kote Wo Kòmandman pnh lan, daprè Garry Jean Baptiste, youn nan dirijan SPNH 17. Li estime yon lòt kote, ke polisye yo trè motive pou kapab rann sèvis ak popilasyon an. Sepandan, daprè sa li di, ebyen, moun sa yo, alò yo menm yo manke seryezman mwayen, pwoteksyon ak asirans, kanta kesyon prim de risk lan, se pa pale. Sendika Lapolis Nasyonal Dayiti, l ap konstitye yon batri davoka, yon mannyè pou kapab pèmèt reinsersyon. Frè dam yo, Jean Elder Lundy nan fonksyon li. Aprè plis pase 20 tan sèvis nan enstitisyon lapolis lan, Jean Elder Lundy pa merite sa daprè Gary Jean Baptiste. Chèf AIPNH la, Frantz Elbé li menm bay garanti Li pral panche sou dosye sila. Toutfwa, SPNH la ap rapousib ak demach yo yon manyè pou kapab sezi lakou kasasyon ki dwe tranche sou dosye sila a, daprè Garry Jean Baptiste. N ap koute. Mwen menm mwen nan lari a chak jou avèk kodo m. Pa gen jilè pa bal, pa gen kas. Sa vle di polisye a pa gen materyèl de pwoteksyon. Pa gen yon pwoblèm de kominikasyon ki dwe rezoud paske ou pa kapab. vle yon polisye li efikas nan travay li, lè l pa gen materyèl de kominikasyon, li pa gen materyèl de pwoteksyon. Sa se trè enpòtan nou konnen ke Direktè Jeneral la, Wo Kòmandman an, Leta an jeneral ap tande, ap tande nou e yo pral pran desizyon pou ke yo rezoud pwoblèm sa a. Jounen jodi a, pa rapò a sitiyasyon peyi a, ye. Efò ki dwe fèt, nou dwe pèmèt polisye yo met nan yon kondisyon pou ke yo menm yo kapab konfòtab, yo kapab kwè nan tèt yo, yo kapab yo menm anpè pou yo kapab bay popilasyon an paske misyon polisye se pwoteje a sèvi men li dwe pwoteje Leta dwe fè efò pou l pwoteje polisye yo, pou l ba yo yon sètèn garanti ke lòske nan kad travay yo, yo kapab jwenn yon minimòm pou fanmi yo pou yo fonksyone. Jodi a nou pa ka pale de asirans pou lapolis. Kèlkeswa kote yon polisye ap travay jodi a nan peyi a, nan rès peyi a, si l gen yon pwoblèm sante li gen pou l vin Pòtoprens. La République de Port-au-Prince la paka kontinye, polisye a pa kab travay nan Sid, nan Nò, byen lwen, si l gen tèt fè mal, li oblije rantre Pòtoprens. Nan rès peyi a, polisye yo, yo chak polisye pa gen yon kat nan men yo, yon kat asirans. 1. 2, Nan kote l ye ap travay, nan depatman kote l ye a, pa gen, pa gen okenn strikti ki la pou l resevwa l si l, si l, si l gen sante. E m gen anpil polisye ki viktim deja. Asirans OFATMA a bay pwoblèm, paske gen anpil lopital ki gen. ki kanpe avèk asirans ou Fatma yo pa ladann ankò poukisa yo fè nou konnen ke yo gen leta dwe yo anpil lajan le fè ke leta yo dwe yo anpil lajan yo soti ladann jodia polisye madan polisye pitit polisye si yo malad yo ale nan yo pa gen kòb yo nan men yo yo pap jwenn sante e okenn polisye ni mwen menm ni lòt yo yo pap rive bay popilasyon an sekirite si yo menm yo pa an sekirite genyen nou gen anpil polisye nou jwenn anpil doleyans ki oblije kite zòn yo. Anpil ladan yo oblije al lwe kay lòt kote, gen ladan yo ki oblije al rete kay yon zanmi, yo pa konfòtab, pitit yo dèfwa yon kote yo menm yon lòt kote. N ap mande otorite peyi a, wo kòmandman an ki la jodi a pou ke li gade kote sa a paske jis jounen jodi a nou genyen yon sèl prè, se bnc k prete Polisye yo, lè l prete l prete 150 mil goud. Nou konnen l byen, sa a pa ka regle anyen pou yon polisye. Jodi a, li enpòtan pou ke nou ta gade, pou Leta o pli wo nivo ta gade yon pwojè kote pou n retire polisye yo, retire polisye. nan lwaye paske nou pa mande pou leta fè polisye kado kay men leta kapab gade nan ki mezi l ka prete polisye yon kòb sou kenzan sou ventan pou ke yo menm yo soti nan lwaye pou yo kapab anpè lòske yo gen rete nan kay yo ansanm a madanm yo a pitit yo y ap anpè y ap pi byen pou ka fè travay la jodi a pa rapò a kou lavi a sitiyasyon yo tout moun konnen l laprès Sosyete a, tout moun konnen ki sa, kòman sitiyasyon an vin ye. Jodi a nou gen, nou gen plis ke 105 goud pou yon dola ameriken. Sitiyasyon difisil. Minimòm pou yon polisye ta gen jodi a, li ta dwe gen yon salè 60 mil goud, e ti kat la dwe, ta dwe pase a, a 30 mil goud. Se sa nou menm nan SPNH, nou, nou, nou, nou panse ki ta dwe fèt pou aleje sitiyasyon polisye yo. E pou kapab byen fè travay enstitisyon lapolis lan, mesye yo bezwen pran distans yo pa rapò ak tou sa ki gen awè ak politik, daprè youn nan avoka SPNH 17, Mèt Jean Fritz Magny. Li dwe tou, daprè sa avoka a di, benefisye kolaborasyon popilasyon an. Mèt Magny envite politisyen yo pou pa antre nan zafè entèn lapolis nasyonal Dayiti. Ann tande l. Kidonk, pnh la depi lakreyasyon l anojou, l ap goumen avèk lonbraj li. Rezilta, byenke SPNH gen lontan n ap di sa, nou menm nou pa fè fi de sa, rezilta ki sa l ye jodi a la? Kòripsyon, krim òganize, gang de ri, kidnaping, dislokasyon de leta, Ayiti vin tounen yon antite engouvènab. Fas a tout deriv sa yo, SPNH ap kontinye fè pledwari pou yon kò de polis veritab, fonksyonèl, dezonbifye, Depolitize SPNHAPL ap fè apèl a tout fòs viv peyi a, prensipalman DG pnh e lè vrè polisye, e laprès, la bòn près, nou vle pale de la bòn près. Nou mande pou yo ede nou izole lapolis de tout politisyen ki vle vle jwe jwèt polisye Manb de la polis epi manb de la klas politik. Li pap ka mache konsa. Se poutèt sa ki fè nou di, militè al nan baz ou, al nan baz militè ou. Politisyen al nan chanm, al nan palè nasyonal, al nan primati, al nan reyinyon politik. Kite SPNH an repo. E nap di laprès sa, nou ta swete ke laprès mete anfaz sou sa. Sa kap, jwèt kap jwe la, si nou rate kafou sa, se fini pou pou nasyon sa. Paske laprès, se li menm pou ki ede popilasyon an fè travay la. Laprès endispansab nan kafou sa ke nou ye la. SPNH ap tonbe, nou wè zèl li ap kase nèt. Zèl lapolis ap kase. Se zèl laprès pou ki ede nou leve zèl pa nou an. Men, èske se posib paske menm enstitisyon sa li menm, li politize? Gen branch se ak tèl politisyen y ap mache. Gen branch tou se avèk bandi y ap mache. Sa vle di mesye, si nou jwenn bon mwayen pou nou fonksyone, yo mete bon bagay nan men nou, ebyen gen yon seri de bagay Fò n kite konseye de pratik tou, fò n kite. M swete ke yo panche sou dosye sa pou nou. Lamò de Money Mike. Money Mike, finalman, li desede paske nan semèn ki sot pase a la, ebyen eh te genyen enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa Money Mike li menm li pèdi lavi l. Ebyen, eh genyen kèlke pwòch ki yo menm vini avèk yon enfòmasyon kote ke yo poste enfòmasyon sa pou di, ekoute, Money Mike poko mouri men li nan yon eta grav. Ebyen fòn di ke jedi 27 janvye 2022 an Money Mike est parti. Ben wi pou se ki kones se mesye donk ou ta kapab di se yon gran chantè paske se yon gran rapè nan orijinal rap staff mesye sa yo ki te boulvèse inivè mizikal la alepòk kote ke nèg tap mete gwo mayo. Gwo pantalon kouvri tout tenis ou, ebyen se te stil abiman sa yo ki te a la mòd, ekoute lansyen rapè d'Original Rap Staff, Jean Huberman Charles, de son non d'artiste Money Mike, li mouri nan dat jedi 27 janvye 2022 a nan peyi Etazini, nouvèl ki konfime pa bò kote yon ansyen kolaboratè ORS ki se James Phebe. aka Posse X. Daprè enfòmasyon yo, rapè a te viktim yon aksidan kardyovaskilè aprè li te kontrakte kowonaviris. Li gen 47 lane, li pat kapab reziste ak aso meurtriye malèz sila. Ebyen se yon pèt enòm pou fan ak pwòch Money Mike yo ki yo menm te toujou swete ke pou atis lan viv plis tan posib. Michel Martelly. Moi, je préfère Sweet parce que c'est un artiste que j'adore écouter parce que à l'époque où Compata prend un pile frappe, eh bien, il était résisté. Et c'est quelqu'un qui toujours penchait sur une série de thématiques euh, pour faire nos vivre réalité. Mais écoutez, côté politique, il y a un pile gros proche qui tombait sous dos Michel Martelly. Michel Martelly a parlé pour dire ça. Frè m ak sè m yo, Ayisyen toupatou, mwen konnen nou te tande ti mesaj mwen te fè nan fen dane a. Men m pa ka vin jodi a vin di n de mo san m pa swete nou, nou menm ak tout fanmi nou, yon bòn ane ankò. Yon bòn ane nan lapè, nan lanmou, nan lasante ak lasekirite. Map tou pwofite swete nou siksè. Men siksè ke tout moun toujou ap swete nou an, mwen vle nou konnen ke se nan konba, ke se nan twouse ponyèt ke nap jwenn li. Fòk nou travay pou nou jwenn li. Pa gen pèsonn kap pote anyen fè n kado. Dènye fwa nou te tande m, se te apre lanmò Prezidan Jovenel. Yon kou di pou peyi Dayiti. Yon gwo frap pou mwen. Yon gwo frap. Paske si gen yon moun ki Jovenel Moise, li rele Michel Joseph Martelly. Dayè sa fè m sonje lè m te chwazi l. Lè m te chwazi l, anpil moun k ap pale fò jodi a, se yo ki te konn gade m nan je e ki te konn mande m kote m prale ak peyizan sa mwen bezwen met sou moun nan, kote m prale avè l. Omwen jodi a, mwen wè ke yo apresye chwa mwen te fè a. Nan dosye lanmò Prezidan Jovenel la, nan dosye sa a, mwen deside fè silans. Mwen deside fè silans paske mwen wè gen yon pakèt pawòl ak traktasyon k ap fèt. Yon pakèt manipilasyon. Mwen menm, mwen deside fè silans. Mwen pap rantre nan sa. E m ap tou rekòmande moun k ap pale anpil yo, moun k ap eseye bwouye pis yo, pou yo kite lajistis fè travay li. Jan nou kòmanse wè l la, 2022 Pa ven vente an. Pa enkyete m. Nou pa wè m, nou pa tande m, men mwen la. E m pap janm sispann reflechi pou Ayiti. Pa gen okenn Ayisyen sou latè ki pa vle yon meyè Ayiti. Nan dimansyon kriz ke n ap viv jodi a, pa gen yon Ayisyen ki pa fokis sou yon Ayiti miyò, sou yon meyè demen, ki sa peyi n ap tounen. Ki kote nou prale? Mwen menm, mwen pap janm dekouraje. Paske, Ayiti nan kè m. Fòk peyi a chanje. Li lè pou tout Ayisyen dakò sou yon bagay. Fòk Ayiti chanje. E yon sèl moun pa ka fè sa. Kèlkeswa moun nan. Se nou menm pitit peyi a ki pou mete tèt ansanm. Se nou menm Ayisyen ki pou jere lakay nou. Se nou menm ki pou jwenn solisyon. Fòk nou chanje mantalite nou e fè bagay yo yon lòt jan e ansanm. Mwen chwazi travay an silans. Mwen tande tout sa k ap di yo an silans. Paske silans fè plis bwi pase bal. Men mwen la. Nèg pa nou an la. N ap kenbe pi rèd. E n ap kòmanse tande m pi sou. Sonje wi. Ss. An silans. Michel Martelly sòti nan silans li, men ekoute yon je vwa silans. Silans sou lanmò Jovenel Moïse. Silans sou yon seri de manipilasyon li di k ap fèt paske e kesyon sa yo l kwè ke se lajistis ki pou tranche. sou yo. Men kote ki pi enpòtan nan deklarasyon Michel Martelly a, li pral pale pi souvan, li pral kotwaye nou pi souvan. Quelle est votre réponse? Paske le fait de dire je vais parler plus souvent, m ap pale avèk nou pi souvan pèp ayisyen an, ebyen eh se ke gon tandans. E pa bliye n te pale de 2022, li pale de 2022 a, Ebyen podyè ke a gen posibilite la pou Michel Martelly ta kapab fon parèt kandida la prezidans. Antouka jatan votre reyaksyon konsènan sa ou tande nan mesaj Michel Martelly an. Li sèlman pale pandan 2 fwa. Ebyen kounya nou pral tande Michel Martelly